Nou aprann nan medya yo, sou lè rezo sosyo ke pouvwa Ariel Henry an deside ane sa yo pral fete 18 me o Kap Ayisyen. Alòske tout moun konnen tradisyonèlman fèt drapo toujou fèt nan site drapo a ki se Akay. Men Ariel ki vini jodi a pou vire tout bagay tèt anba, Koze ki gen nan la repiblik. Ann tande. Nou aprann nan medya yo, sou lè rezo sosyo ke pouvwa Ariel Henry an deside ane sa yo pral fete 18 me o Kap Ayisyen. Alòske tout moun konnen tradisyonèlman fèt drapo toujou fèt nan site drapo a ki se Akay. Men Ariel ki vini jodi a pou vire tout bagay tèt anba deside ke yo pral fèl Okap. Men sa di nou yon bagay paske Nou konnen Okap pa pou Moïse, men nou konnen kisa Moïse Jean Charles reprezante an tèt lè yap fè mobilizasyon dan le Nord ki se dezyèm vil peyi a, pou Okap Ayisyen. Mentnan, nou di si tout fwa sa rive fèt e pa gen ensidan li fèt nòmalman nou dwe kesyone lè bofrè, lè bofis, lè zanmi e kouzen lwen Dessalines yo, moun ki di tèt yo e se pitit Dessalines, si yo pitit deyò, Bon nou pa konnen. Men, lesansyèl nou dwe poze kesyon sou sa. Paske si Ariel ta deside pou l al Okap, l ap kouri kite Bwa Kale nan Pòtoprens e l ap met tèt Okap, li gen sètitid ke l pral fè yon bagay ki p ap gen ensidan ladan l. Nou menm nou di, e nou konnen tou. Genyen e pa egzanp lè de jèn toutouni tap mache sou moun toutouni tap chèche yon kalson ke Ariel e pouvwa tap chèche yon kalson pou kache nudite e mesye sa yo gen ladan yo se moun okap yo ye donk fòk nou kale je nou pou nou konnen kisa kap regle a kisa kap fèt la e sitwayen nan peyi a de patriyòt yo yo dwe di tèt yo fòk yo mete tèt yo ansanm pou nou batay pou nou rive. met peyi a sou ray paske nou pa kapab dakò pou tout dat istorik nou yo, tout dat ki enpòtan pou nou yo nan listwa peyi a pou pouvwa sa a, pouvwa Ariel Henry, André Michel, Sorel, Edmond etc. Deside yo menm y ap fè sa yo vle avèk peyi a ki pa peyi yo komsi li pa peyi a pa pou yo sèlman nou menm nou di ke si sa rive fèt fòk nou kesyone Moïse, fòk nou kesyone. Yon moun tankou jan m sot di l la, youn nan 2 jèn toutouni yo, k ap flannen e sou moun. Donk nou panse ke fòk sa yo, yo retounen nan nòmal yo. Nou pa ka dakò ke pou yon moun ki vin la, san tit ni kalite, san lejitimite pou l deside ki sa l ap fè avèk peyi a. E tout moun wè sa k ap fèt jodi a la. Otre choz se ke se Lafrans ki deside. li fè Ayiti ou ankò pnh la kado 17 moto boksè, ki pa menm vini 25 mil dola meriken. Men, Lafrans fè l, li gade tou ki moun ki sou pouvwa. E tout moun konnen Ariel se Kò Gwoup ki mete l. E Lafrans se manm Kò Gwoup. E se pa pou la premyè fwa sa ap rive, nou te wè, yo te bay Tòlbè 10 balon nan ministè dèspò, l te fè foto. Gon madam ki te minis sou Jovenel Moïse, e sante piblik, yo te ba l detwa bokit, yo te fè l fè foto avè l. Se yon fason pou kontinye desann nou, pou pyetine peyi a e sal vizaj nou menm kòm Ayisyen. Nou menm nou di ke Lafrans, dayè, se peyi ki te kolonize nou, ki te vòlè tout sa nou genyen, An Ayiti e yo te fè nou peye endepandans la. Se pa de peyi m renmen non. E mwen menm m abitye tande de medya fransè, pa egzanp RFI, yo pa janm di anyen ki bon sou Ayiti. France 24, tout sa y ap bay se vye imaj, se move bagay sèlman yo bay sou peyi a, yo pa renmen peyi a. Wi nou bezwen koperasyon, men nou p ap mande charite pou moun ap ba nou 17 motosiklèt. Se ke nenpòt ki moun nan peyi a la ki te minis kapab fè pnh la kado 17 motosiklèt. Ou konprann? Se yo al nan biznis afranchi yo, sa vle di kolon an achte nan biznis afranchi an pou l bay esklav la. Wi nou menm nou dakò ke nou se esklav men nou se esklav nan jaden yo, esklav dè chan. Pandan nou nan jaden an n ap fè konplo pou n sòti tèt nou nan sa nou ye a. Mentnan, n ap di Lafrans se vre nou konnen l gen pwoblèm avè nou, sitou pou afè 18 novanm 1803 a. Edonk nou konnen ke e yo toujou, jiska dat, pa janm genyen movè tyè ki nan diksyonè franse. Yo gen pwoblèm avè nou, yo ap bat pou yo sal imaj nou. Men, listwa nou ap rete yon istwa sengilyè jiska dat. Paske se nou menm ki fè l, se nou k kase chenn lesklavaj, e se sa k nan tèt yo ki fè yo gen tout kalite pwoblèm avè nou. Men, kòmye yo k met Ariel, e yo gade ki moun tou ki pou sou pouvwa a pou yo fè sa yo fè a, donk nou kwè ke sa a li pa sal. Gang nan peyi a ba nou 17 motosiklèt. Li te gen dwa al nan yon seksyon kominal. Lal fè kado disèt moun osi lèd yo avon kazèk yon azèk ou konprann ou byen tou kòm yo plis kwè nan afè gang nan yo te gen dwa al kwadèboukè yo bay lanmò sanjou yo te gen dwa al bay li gran avin yo te gen dwa al bay li nan vilaj pase nèg sa yo bezwen moto pou yo antre soti rapid antre byen vit donk nou menm nou kwè ke ayiti Sa nap fè la batay ki pou fèt kont gang yo moto siklèt boksè bagay depi ti lapli tonbe kap lage moun atè a dayè mpa janm konn wè polisye sou yon moto boksè mwen menm menm yon polisye kap achte yon moto pou plezil li pa achte boksè mpa kwè la frans ka deside pou lap vin pase nou nan betiz e nou di ke pandan ariel pral jwe avèk zanmil avèk akolit li yo okap. men nou menm depi le 16 ap kòmanse gen aktivite kote moun ap fè rezistans kont pouvwa Ariel la, le 16 ap deja gen konferans deba nan fò nasyonal, le 17 ki pral dat e fèt anseyan yo ap gen aktivite nan inivèsite a e le 18 chak moun kote w rete nap fè rezistans nan espas nou pou nou manifeste mekontantman nou anvè pouvwa sa. e kominote entènasyonal la kap sipòte yo nan tout sa yap fè ki mal nan peyi a wap kouri pou bwa kale e lè w retounen kapab tonbe nan bwa kale a pi mal mèsi bokou. Ki se lidè serye, ki se sitwayen, ki se patriyòt, jodi a ou konn Ariel pral fè rasanbleman lakay ou, ou sipoze fè rezistans kont li. Pase rnddh sot resanse la se anviwon, se plis pase 10 masak, gwo masak ki fèt plizyè moun mouri. Ou konprann se yon seri de gwo moun ki gen non tou. Se yon pakèt anonim k ap egzekite chak jou nan peyi a. Se yon enflasyon k ap vale teren. E gade pou wè jodi a, nèg yo, pou dola desann fòk nou pwodui. Pandan nou pa pwodui anyen, pandan anba Latibonit kote k ap bay diri an bloke, gang anvayi l, dola ap desann. Madan e 144 goud m tande l te ye, men e 150, 160 konbyen goud li te ye? Sa vle di yon divèsyon k ap fèt. Kounye a, yon gwoup moun malfèktè, kriminèl, asasen, san fra ni lwa konsa k ap vin fè rasanble bò lakay ou, Se fè rezistans kanpe tann yo anpeche yo fèl men pa bliye gen anpil bagay ki tap di deja avan yo jete kitèl e aprè yo jete kitèl ou wè se Ariel ki rete nan tèt ministè enteryè malgre li pata dwe premye minis non sèlman li minis enteryè li chèf CSPN li minis li premye minis tou li prezidan li tout bagay mentnan fòk nou poze kesyon sou sa èske ou konprann paske gen nèg ki te di nou. ki montre ou lefondreman leta a, ke leta a disparèt li pa egziste. Mouvman Bwa Kale a sa li avan tou nou dwe remèsye madam Evely Prophète ki se minis de la jistis se li ki inisye mouvman an èske ou konprann se li ki mande pèp la li di pèp la mwen m pa kapab m pa ka ba w sekirite men chèche manchèt ou chèche kouto bay tèt ou jistis defann tèt ou e pèp la tande vre yo fè l men koute avan tou sa fò w konnen Depi Ariel moute a de manyè sistematik, alò depi sou pouvwa avan yo. Men lè Ariel vini an bagay la pi grav. Se masak, se moun k ap mouri, anyen pa di. Lè w gen yon endividi tankou Andre Michel, nenpòt chyen k mouri alepòk li fè yon twit, e jodi a la a dè e dè milye de sitwayen pezib ap mouri, sa pa di l anyen. Men kounye a pèp la gen yon kote l ap rive, e pèp la fache. E jodi a Bwa Kale a frè, se pou kesyon de tiye nèg ki a zam sèlman non. Anba nan lojik gang a sapat, gang a kravat. Tout gang se gang. Èske w konprann? Gon kote pou Bwa Kale a kòmanse, men l ap mache. Lè w pral bay Petro Karibe, lajan CIRH, nèg k ap vòlè lajan nan trezò piblik la la, tout dwe pran Bwa Kale wi. Nèg k ap kraze diplomasi a la, k ap mete moun pa yo, k ap bwote lajan ba yo, tout dwe pran Bwa Kale wi. E fò yo voye madanm a pitit politisyen ki kache laba vini pou vin pran Bwa Kale a, mèt fè divèsyon ladan l. Yo mèt bese l men l pap janm kraze. L ap vini. E pa bliye popilasyon sa a li deyò depi 6, 7 jiyè 2018. E tout istoryen di se pou la premyè fwa depi istwa nou on pèp deyò ke ni oligachi a, ni moun k ap fè politik, ni la kominote entènasyonal pa ka jwenn on fòmil pou l fè yo rantre. Èske w konprann ou gen dwa reyantre de twa mwa ou pa tande yo, yon lè y ap sòti. Ariel te konfòtab wè nèg ap di w ke Ariel la pou 7 fevriye 2024. Pa gen moun konnen si apati de yon chèkpwent ki fèt nan kanapevè ta pral gen yon soulèvman ke gwo nèg a zam ap pran kout manchèt nan men moun. Sa vle di Bwakale a l pa sèlman pou gang k ap teworize popilasyon an. Li pou tout moun ki fè peyi sa mal ou dwe pran bwa kale e sak koz gen de nèg kap defann bwa kale a ki merite sibi aksyon bwa kale mèsi. E vwala, se la nou kòmanse ak video pou jodi a, nou di w mèsi dèske w gade video a jiska lafen e se ap toujou yon plezi pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan video nou, ou konn sa pou w fè deja, se klike sou bouton abòne a pou w abòne epi like video sa, pataje l avèk yon fanmi,